Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon on a deja reyalize yn premyè emisyon sa te deja konte anviron 4 mil vu ben gen yon enfòmasyon ki pa fin twò mache nan emisyon sila se sak fè si nou ale sou paj la nap wè ke mwen retirel. Alors un petit message pour les gens ki yo menm utilize voice yo pou kapab fè emisyon pa yo tou, pas de problème men se ta evidan sil sou paj nou pou nou menm nou ta retirel tou paske vin gen yon flou nan enfòmasyon ki tap sikile kòm kwa mesye ti makak yo ta boule kay komisè la. E daprè yon kontak mwen fè anlè a e pa bò kote la polis tou ebyen se pa ta vre se yon paj nèg yo kreye pou kapab fè diversyon. Le commissaire y se porte bien e pwi lakay li toujou an sekirite daprè dènye enfòmasyon ki soti. Nan emisyon sa fòm di nou ke map gade de twa videyo sa donn fwa dan le do. Mesye kanaran yo ki pase a laksyon. An palan de Bogi, chèf Bogi nan kanaran. Konnen gen plizyè chèf lotbò a. Ebyen Gen yon guerre la entre Canaor et source matla. Anpil fwa moun nan Canaran di yo viktim de moun source matla. E moun source matla yo menm yo pa sispann viktim de mesye Canaran yo. Konfli sa a m pa wè li oblije gen rezondèt li. Mesye Kanaran yo revandike ke, ebyen, anpil moun nan Sous Matla ki yo menm fè barikad, yo kanpe dè barikad yo, yo kolabore avèk lapolis e y ap touye moun ki soti nan Kanaran. E an retou, mesye Kanaran yo yo menm, lè yon moun soti, Nan sous matla yo kenbe l, swa yo fè chantaj avèk li e pafwa lè yo fin fè chantaj la, yo touye l. Dènyeman la a, m kwè nou te gen chans gade yon ti videyo. Èske se ta evidan pou m retounen ak videyo sila? Yeah bonjou Ayiti bonjou lemond Tali bandi kanaran sa yo 3 moun sous matla k nan men nou la Nou 3 moun sous matla nap fè yo fon ti pale nap fè yo fon ti pale ansanm avè nou an pou nou tande. An Okap ale se jèn. E bonjou bonswa tout moun sou Smart la. Wap di depi kilè w nan men nou tout ba. E depi yè mwen nan men mesye nèg kanaran yo se chèf taliban ke mwen nan men yo yo kenbe m. Pandan map soti kafou ayopò map rantre lakay mwen sou Smart la yo kenbe m. Dèske se moun sou Smart la mwen yo yo kenbe m. Paske moun sou Smart la ap fè twòp krim. ap touye moun, maltrete moun pou initil, kote kote kote ti machann nan soti kap mete tèt lan nò depi rive sous matla se lamò yo bali se koupe tèt yo maltrete yo vòlò zafè yo. Ok banm di yon pawòl ti jèn ki mesaj wap voye pou moun sous matla yo? E mesaj ke m pote pou nou. pou moun sou Smart la. Nou sispann mete barikad. Nou leve barikad pou ti machann ka alèz, pou machin ka sèkile, pou nou menm moun sou Smart la ka viv anpè, pou nou ka pase Kanaran alèz lè nou bezwen soti, pou nou antre alèz. Se mesaj sa. Ti dam sa a se sèm li ye. An yo ok pase ok. Mwen menm se detan m chita lakay mwen sou smart la epi telefòn mwen sone mwen wè se frèm nan ki relem li dim konsa ke li nan men taliban bandi kanaran yo kounya yo dim sim renmen frèm nan poum vin chèchel mwen menm mwen konnen frèm nan pa konn sou barikad li pa konn nan afè moun Epi mwen leve, mwen vin chèche l. Lè m rive bò lari a, nan kafou Kanaran, yo voye youn nan nèg yo vin vin chèche m. Mwen antre, vrèmanvre, yo pa bat nou, yo pa fè nou anyen, yo libere m. Sèl mesaj ke m te ka pote pou moun sou Smat la jodi a, m ap di yo, silvouplè, m priye nou an gras, leve barikad yo, sispann fè krim, kite, leve barikad yo pou machin sikile, pou moun sou Smat la ka viv anpè. Anmweyy ok men mesaj map voye pou nou moun sous matla humm sa ye tout ti vis an nou konn anpil moun ap kritike nou di nou mechan di nou kriminèl an di nou bandi an men moun moun sous matla yo humm sa vle di sa ye dènye mesaj m voye ban nou. An sa sa vle di m te di nou l deja mwen voye mesaj sa pou nou ankò sa vle di moun sou smat la yo menm se la yo gen pou yo pase si nou kanpe menm jan avè w pou nou di n ap pran moun sou smat la nan machin n ap pran moun sou smat la dèyè moto yo pap ka pase pou yo antre nan vil la e nou pap menm kanpe fè sa menm si nou vle desann sou smat la de jeneral la di l ap enèke bay 70 manch long oswa 80 manch long pou desann sou smat la. Humm! Tout sous ap bouche, tout matla ap boule. Nou te konn mo sa a deja. Anmeyy tout se vis. M swete n tande moun sous matla. Ki mesaj n ap voye pou moun sous matla ankò? Mesaj ke n ap voye pou moun sous matla, Pou yo leve sou barikad yo, pou machin ka sèkile, pou moun sous matla ka viv alèz. Ki mesaj w ap voye pou yo? Mesaj m ap voye pou moun sous matla. Map di yo silvouplè leve barikad yo pou machin ka sekile pou moun sous matla ka viv alèz. Alèz. Ki mesaj wap voye pou moun sous matla? Map voye mesaj pou tout moun sous matla pou yo leve barikad yo pou tout moun ka alèz nan tout kote. Alèz alèz. Enben sa e taliban yo ki te pran moun sous matla sa yo nou menm nou lage yo. Kounye a si moun sous matla vle deblokel Ya deblokel. Si yo pa vle tou, afè bay kenbe moun nan de li soti bon repo, li soti laplenn, li soti mèje, li soti kafou, li soti dèlma, li soti kanaran, li soti site solèy, soti dèlma, soti dèlma 6, kenbe moun nan touye l la, nou pa nan bagay sa. Otan pral debloke wout la, jan nan jan. Afè ba moun pa ka soti Matisan, pa ka soti nan Ti Bra, pa ka soti Gran Ravin, pou pase Sous Matla, nou menm nou pral desitire sa. Afè bay ti cha, ti cha, kenbe moun, Kenbe moun sou barikad yo bay ti cha remèt ti cha, nèg ti cha yo pap ret avè nou vre. Lè taliban yo mete pye yo atè e nan ti cha yap rete yap tire sèlman. Lè nou epapiye nan tout kwen, tout koridò, tout anndan kay, tout sou do dal, lapolis pap ka met pye l atè vre. Nap nan zòn nan n ladan nèt e lè n vle touye tout moun ki ladan nap touye tout. Si nou vle pran men nou, na pran men nou. Ok moun sous matla. Yo pap ka. Talk to will. Bon drog. Lè m te fè emisyon an, m te poze kèk kestyon pou m di eske se pa yon espès de chantaj. Chantaj dan le sans ke lè m t ap gade moun yo k ap pale, pou ta di eske se pa ta moun Kanaran nèg yo itilize ankò pou kapab voye yon mesaj bay moun sous matla. Men jodi a la, fò m di ke gen yon sitwayen. Sitwayen sa yo pran li. Yo mare l de bra de do. Yo mare pye li. Epi yo fè l pale. Efektivman, se yon moun ki sòti sous matla. E mesye yo ta fè kwè ke se yon sitwayen ki konn kanpe dèyè barikad. E jounen jodi a. Yo mete men sou li. Mwen tris lè map gade video sa paske m wè se ayisyen kap touye pwòp ayisyen parèy yo eske nou konnen aprè yo fin fè sitwayen sa pale yo touyel video a sovaj anpil video a gon kruyote anraje ladann mwen m pa menm gen chans gade video paske m sèlman wè ke nèg la kouche epi yo pasel a lenfinitif nou pral tande voice yo. Pase ke m pa kwè se ta evidan pou m ba nou gade video yo. E pi apre n ap vini avèk refleksyon pa nou. Moun sou swat la, m voye mesaj sa pou nou. Mwen se Efezyen. M te nan barikad nan Grenchemen avè nou. M pa avè nou ankò. Sispann touye moun gran lajounen. Men m nan men moun nèg e nan men jeneral la la. Jeneral Bogi. Jeneral Bogi. M nan men l la, si pou m gen lavi e li pou di pou m gen lavi. Mezanmi, sispann touye moun sou e moun ti tan en. Mezanmi kite moun yo viv, moun sous matla. Sispann! Sispann! Sispann pa kite moun yo, pa kite moun yo touye moun. Kòm m tande gran chèf nan bòn nan. Silvouplè ou gon ti machin nwa silvouplè se ou tap plase chèf ou yo pou yap fè aksyon touye moun silvouplè. Eske nou touye anpil moun anba a. Nèg yo touye moun. Pandan ou konn anba a nèg yo konbe moun ou touye. Mwen menm jeneral si m ta di w m touye moun a menm epi gwo peche. Nèg yo ni vini pran moun nan vre yo pat avèl jeneral sim ta di w bann touye moun nan menm m paka nonmen w nan. Nan tou nan tou nan tou yo lage moun nan. Yo ni fin touye moun nan yo pran tèt li al met sou barikad epi ya lè w pase wè tèt moun nan yal lagel nan tou nan karyè a esa esa nèg yo fè nèg sou smatla menm. Voye mesaj sa pou Dede yo m mwen. E sivouplè Pa gade nou an byen non. Dede yo. Dede yo. Sivouplè nan komin kabarè. Ti cha se pwoblèm lap bay. Pede pran moun pote bay nèg smat la touye. Se trafik lap fè. Se trafik lap fè. Mwen menm Mwen menm efezyen menm ki voye mesaj sa. Se trafik lap fè. Pede fè pran moun al depoze. 100 dola ameriken pran moun depi moun nan bay li pran li potel bay nèg smat la pral touye e trafik senpman Tisha ap fè. Eske Tisha pran pakèt inosan pot bay nèg smat la yo pou yo touye anba. Bon sa chèf sa sim di w sa nèg sa yo e krim senpman yo fè m pa di w m pa kanpe pwese sou la m di w konsa yo yap fè yon rinyon e 3 Tisha ti pou antre nan ti tan e M tande pou yo vin sène nou. Nou te mèt te touye moun, mwen m te tande bagay la. Mwen m te kite gwo patnè m malèz nan bò Matino. Silvouplè moun sou smat la, Efèzyen t ap di nou sa. Silvouplè Sadrak, Sadrak. Bay non tout. Tout nèg k ap touye moun yo. K ap touye malere malerèz yo. Tout nèg k ap touye nèg malerèz yo. Ti rès sa fit gen ougan wi menn gen ougan nan tèt sous bòn nan. Ti nèg ti ret nan lakou manbo Elza nou 3 nèg sa yo se nou k fòme barikad nou efeze voye mesaj sa pou nou silvouplè sispann touye malere malere pral chache lavi yo yo gen pitit yo nou touye yo sispann men jodia mwen menm manba jeneral bogi paske Se pa li menm, m te ka pa m te ka mouri. Se li menm, si pou m sove, se li pou sove m la. Mezanmi! Sispann! Sispann! Sis. Tande non! M kwè nou tout se Ayisyen. Nou tout gen menm san. M ap fè yon ti pale ak mesye Kanaran yo. E Yon mesaj tou pou tout moun ki nan Sauce Matla. Nou se 2 peuple ki pataje ansanm yon bout tè. Mwen pa gen pwoblèm avèk yon nèg ou kenbe zam pou kapab fè pase revandikasyon w. E an menm tan ou kapab pwofite pou fè pase revandikasyon moun ki pi mal yo. Men, m pa kwè li twò evidan pou ke se moun ki pi mal yo pou se yo menm ki ap soufri. Mwen m panse nou te ka lage sitwayen an. Wi nou te ka lagel. Paske Li pa yon bandi. Menm lè nou ta akizel kòm kwa li patisipe nan moun kap touye moun ki sòti kanaran. Men apre nou fin fèl pale konsa. Nou ta kapab voye yon mesaj bay moun sos matla pou n di ekoute nou wè. M te kenbe yon premye gwoup moun. M lage yo. Men wè sitwayen sa li menm li konn kanpe dèyè barikad li m lagel. Se nan yon lojik pou ke kapab gen yon veritable fair play antre nou menm. Nou pa dwe ap viv chen manje chen ankò. Men malerezman, yo touye sitwayen. Se triste lè w ap gade imaj sa yo. Antouka la video elle est disponible kote ke y ap dekapite li. E m swete ke. Moun ki vle yo kapab mande nou videyo sa, mwen m pa menm gen chans gade l paske imedyatman m wè manchèt la nan kou sitwayen an se se tristè sa e paske mwen menm jan de videyo sa yo gen anpil videyo m gade videyo sa yo yo choke m e sa m te deside pat gade l men se se twò trist jan mwen di nou. An n pase nan lòt dosye. Sitiyasyon nan Okay kote ke genyen. Moun kap pran chen touye yo fann yo pran kè yo pou fè sakrifis. Ebyen sitwayen sa li entèpele. Yo arete li e komisè Richemond mwen kwè se 2 nèg ki antre nan lojik sila a. Eske se pou fè kòb? Eske se pou kapab konpoze poud pou moun? Ebyen antouka nèg yo te pase ozave. Bon travay mwen fè avèk chyen an bon m pa mwen al nan fè dimil wout bay manti pasi pala se palo palo bon sa son travay mwen fè avèl jiskaprezan m ka al montre w menm kote m fè travay la Poukisa pouki travay la te ye? Travay la se pou yon maladi l ye Maladi? Wi Kòman maladi a rele? Eee. Gen de ladann se pou mwen, gen de ladann se pou maladi a, epi lòt twa yo gen kote kenbe yo. Men sa pa vin sòti de mwen, sa sòti de mèt maladi a. Kote lòt moun yo ki te nan touye chen yo? E mwen koug, se misye k avè m. Apre sa pa gen lòt moun ankò. Mwen ki eske ba w dwa touye bèt yo mèt la? Ou fè seremoni, ou pran kè yo, ou fann vant yo, ou mete tout popilasyon Okay la nan latoumant avèk 7 chen ou plase nan 7 kafou ki nan vil la. Ou di m kiyès ki ban m dwa? Wi. Enben, ban m do chèf mwen byen. Nan misik la, m panse ke tout moun konnen misik a ki sa l di. Donk, mwen menm jiska prezan m pa t janm okouran ke si se se la m mèt li moun chen a lage chen an tou non. Pase lè yo fin fè travay la pou moun nan, yo di moun nan jete chen an. Men mwayen an m pa konnen ki pou dirèkteman dirèkteman se la moun nan fè l pase bagay sa yo lè w fè w se nan lanmè w ta dwe lage l. Ekout motosikèt ki te devan lakay ou a yo. M se timoun vil okay m se nèg okay natif natal se la m fèt nan lakou sa la menm e la m fèt. Bon finalman chen yo mèt kòmanse mache san kè sote nan okay paske tout chen te kòmanse mawon e misye avwe ke li gentan touye 7 chen donk se konsa pou bagay yo fèt nèg k ap touye chen nou pran yo trè fasil. Ebyen nèg kap touye moun yo tou fòn mete men sou yo fò nou ba yo sa yo merite genyen yon enfòmasyon ki tonbe konsènan yon polisye atche mesye o nèg yo mechan wi kòm si poum ta wè yon nèg ap touye polisye lap kidnape moun lap touye moun mwen menm polisye m pral antre nan kleng li. Imajine w gade sa k te pase nan mwa janvye a byen sur, kote ke nèg Vitelòm yo tann yon gètapan, yo touye 3 polisye. Nan Lyankou, gade sa k te pase. Men èske nou konnen polisye toujou ap kole dèyè yo ak gang? Alò kèk nan yo, paske genyen nan yo la ki yo menm di. Yo p ap janm nan kole dèyè a gang. Yo sèmante yo p ap janm antre nan lojik sila. Men tande byen, gen arestasyon yon polisye ki afilye avèk gang Vitelòm Inosan. Men depi sou figi misye wi mesye. Hum, misye te ka nan gang nan wi. Polisye sa li rele Misyoni Pradèl Inosan. A bon! Li prezante pa lapolis kòm yon kouzen chèf de gang Vitelòm Inosan. ki jwenn arestasyon li vandredi 10 mas 2023 nan Leyogàn. Daprè lapolis, ajan 2 sila ki afekte nan kò entèvansyon mentyen de lòdre, CIMO, li te nan sitiyasyon pou li abandone depi kèk mwa. Direksyon santral polis jidisyè ansanm avèk enspeksyon jeneral lapolis nasyonal t ap chache li pou afilyasyon li avèk gang Vitelòm Inosan. Lapolis bat bravo pou kou sa a li lage nan kòlèt gang kraze baryè. N ap fè konnen ke misyone Pradel Inosan ta dwe transfere ensesaman nan dcpj pou yo kapab tande l. Misye se ta kouzen Vitelòm. Sa vle di nèg yo gen moun nan lapolis, yo gen moun tout kote. Yon lòt kou pou Vitelòm tanzantan la yap pran kèk ti bandi pwèl pete pou vitelòm wi men le gwo di lo se byen vitelòm men map mande men eske si nèg yo kontinye ap rache dan vitelòm konsa eske vitelòm pap mete kèk sekrè deyò paske li menm li menase pou kapab di kèk koze la si nèg yo kontinye ap pèsekite li E nou wè gen ankèt ki louvri la ki di ke Vitelòm ebyen ta patisipe nan kèk reyinyon la ki te vize asasinen Jovenel Moïse. M pral di nou yon koze pèp ayisyen. Lè nou wè m kanpe m ap kase met nan men Kanada, m ap kase met nan men Lèzetazini, anpil moun ap di oh ebyen ou menm ou pa ta renmen al Etazini, ou pa ta renmen al Kanada. Peyi pa m nan rele Ayiti. Si m ka ale m ka ale. M pa ka ale tou a fèk ki gade yo. Men reyalite a fòm dil. Banm di w, si m son pè oubyen m on pastè map preche mezanmi. Map preche rezinyasyon, map preche la bòn nouvèl. An kòm si si bagay yo grav nan peyi m pa ka dil, m son jounalis fòk mwen di reyalite a jann ye a. Kit ou renmen n kit ou pa renmen n. E sak fè gang pap janm renmen m. Paske m toujou di yo aksyon yap fè se aksyon bandi pwèl pete. Nou pa nan koze revolisyon. Nap mache vole pasi pala nap fe kidnaping sou ti malerez malere parey nou epi nou konprann ke nou se gwo bandi wi nou ka bandi pwel pete men bandi kap fe revolisyon an tankou jan djedril mete konn fel nou pa ladann ditou e se sak fem menm lem ap pale ave nou m oblije sadik paske nou sadik mwen m sadik tou paske ayiti a se pam li e m pap kouri kitel pou pesonn on neg ka deside fem e wotire on zon nan jeografim men pandan m wotire zon nan nan jeografim nan Fòk ou aksepte tou ou menm tou demen si Dye ve ou ka nan sitiyasyon ki difisil ebyen sonje tou gen anpil zòn ki pap ka nan jewografi w. M pral di nou yon bagay m toujou di nou ke moun sa yo nan kominote entènasyonal la yo pap janm jwe byen pou nou e se sak fè m di si tout nèg ki gen zam nan men yo isit te fon kowalisyon pou yo di yap batay pou pèp nou tap tou ba yo peyi a. Nou tap tou ba yo peyi ya. Epi kounya la ou tap wè bon batay la li tap kòmanse. Paske batay ki gen rapò ak revolisyon pou yon pèp li pa fèt san zam. Kounya tande byen. Moun sa yo lè nou gen pwoblèm lè bagay la twò rèd nan men nou. Yo ba nou yon ti piki kalman. M toujou di nou sa. Tout mezi, tout demach ou wè kap antreprann. Tout gwo anons kap fèt piki kalman. Bon banm di w bagay si Canada e pat piki kalman li te deside ba nou e mòd materyèl sa yo yo tap voye ba nou yo pa tap ede nou. Tande byen sa m pral di nou an pou nou konprann ke se nou menm ki pou panse malin nan pou kont nou. Canada anfen di verite a. Popilasyon ayisyèn nan pap kapab konte sou Canada pou vin ratibwaze bandi nan peyi Dayiti obyen pou rezoud pwoblèm ensekirite a nan peyi a. Daprè dènye enfòmasyon ki disponib, otorite kanadyèn yo, tande byen wi, yo sispann panse pou pran tèt yon fòs entènasyonal nan peyi Dayiti pou kapab ede lapolis nan batay pou eradike gran banditism lan nan peyi an. Yo pa nan bagay konsa ankò avèk nou. Pandan yo fè kwè ke Kanada li pa genyen ase resous militè pou dosye sa a. Nan kad yon antrevi li bay Reuters, Chèf deta majò defans peyi Kanada eksplike ke fòs kanadyèn yo deja nan peyi Ikrèn nan twoup otan an. Jeneral Raine Eyre estime ke li ap parèt yon ti jan difisil pou panche sou koze peyi Dayiti. Sa vle di pou ta fè plis. Si li refize pou dirije yon evantyèl fòs entènasyonal, ki pou kapab retabli lapè nan peyi an, Kanada angaje li pou bay veyikil blende ak enstitisyon lapolis lan e pou kapab patwouye nan kot ayisyèn yo. Se kwa sèt afè? Se kwa sèt afè? Sa ki enpòtan pou kwè li la pou mesye yo se Ukraine. Konpwene byen, Ukraine. Sa vle di yo pa nan koze Haiti ya. Donk Ayisyen soufri. Konprann ke se nou menm ki dwe pran desizyon pou nou chanje sa. E sa pa ka chanje tout otan pèp Ayisyen pa reveye l. Reveye vou la jenès! Menm si gen anpil nan nou ki pran zam, ki antre nan ti bandi pwèl pete, ki ap fè vye bagay men, sak rete yo nou plis sa kap goumen avèk vye lide sa yo. Ann fon chwa pou ke nou pa mouri a jenou. E mesye bandi yo, tout sa kap di la yo se desepsyon li ye pou nou. Se pa paske nou gon ti koloni nan men nou, nap viv byen ladann. epi nou anpeche dè milyon de moun viv byen. Bagay la pap ka kontinye konsa e yon jou pèp ayisyen an gen pou l reveye. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou di ke vous apresye le travay epi aprè kèskon di a la pwochèn.